Misye tounen pi danble sou teren an, nou wè li pran lari, eben nan moman menm nap pale la a, Lanmò 100 jou fèk monte yon sendika nan Kwadèboukè. Kèlkeswa chofè machin ki gen pou pase nan zòn sa a, ou dwe fè pati de sendika a e ou dwe peye lajan. Men kisa ki Ayiti a jounen jodi a la a bandi e pa bay popilasyon an souf pou yo viv, bandi pa bay pèp la e doke oken e e e e e espwa ankò tout sa yap fè donk se pou bandi alòske peyi a gen leta gen otorite men ki kote otorite sa yo menm yo kache pou yo kite bandi ap fè lalwa konsa nan yon peyi. Enben Lanmò San Jouk li menm depi kèlke tan nou wè misye sòti, misye pran lari e pran l pran lari sa a, se rèl kaye makorèl, se anpil danje ki pandje sou tèt moun Kwadèboukè paske misye sèmante, donk e depi w pa fè pati de sendika sa ki pote non Bwa Kale, chak fwa li bezwen kòb pou bay lajan, ou p ap ka pase nan zòn nan e nèg yo ap simen bal sou ou. Nou konnen doke afè simen bal la se afè nèg sa yo menm, nèg Matisan, nèg Kwadèboukè, kidonk depi w pase nèg yo kan po w ou ta menm manke met on vitès an plis, nèg yo ap simen katouch sou ou. Antouka, nou pral envite w tande koze anndan videyo sa e pa bliye w sou tvlakayhaiti.com abòne, like, pataje, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Merci anpil Merci merci merci anpil merci merci merci tande byen koman imajine ke lanmò san jou kom pwisan kidnapè kriminel de o ran ke tout moun konnen le fè ke pa gen leta pandan map pale avè n la lanmò san jou Misye se prezidan yon sendika? Oh oh! Men moun fou sezi! Eeh mwen moun fou! Pandan m ap pale avè n la a, Lanmò San Jou misye se prezidan yon sendika! E si ou ta wè jan sendika sa a ekri, jan w wè m ekri l sou Twitter a, konsa l ekri. Oh oh! Genlè se avoka t bay misye kou wi! Eeh oh oh! Bagay tèt chaje! Bon m wè, m te fè yon tweet wi, bon m gade pou m wè klè wi. Jan w wè m ekri sendika, konsa l ekri nan papye wi. Eeh sendika a lanmò san jou. Genlè sa avoka sa t pwofesè nèg yo. Sendika ekri C-I-N-D-I-C-A. Sa w tande a wi. Sendika li ekri C-I-N-D-I-C-A. Sendika. epi se sendika lakou granmoun. Sendika lakou granmoun, sendika a ekri C-I-N-D-I-C-A-T. Wi, konsa. C-I-N-D-I-C-A-T. Sendika epi lakou granmoun. Pandan m ap pale avè nou la, lanmò sanjou, misye se prezidan sendika sa, ki rele sendika lakou granmoun. Ekoute! Kèlkeswa machin ki pou travèse Kwadèboukè trankilman fòk li enskri nan sendika sa a. E la n te vle rive a peyi a mesye? E la n te vle rive ak peyi a? Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm ditou. Paske ou wè nèg yo anba a, yo swadizan di yo fè lapè alòske yo kontinye ap kidnape moun. Gon fòmil nèg yo itilize kounye a, yo ka kanpe yon machin, yo fouye tout moun ladan l, Epi yo gade yon nèg ki plis ou mwen santi bon, byen abiye byen, epi yo tout desann avè l, yo kenbe l. Yo di w nèg sa a sanble ti kò l bon, epi yo tout desann ak li. Nèg yo fè l kwadèboukè tou, trè souvan, dayè m ap lanse SOS sa a lontan, sou wout Bedè a, zòn Ranch Kwadèboukè a, m ap di sa lontan, men l kontinye ap fèt, prèske chak jou yo fè l. Gadyen gendwa monte yon kamyonèt, yo fouye tout moun ladan li, epi yo remake gen yon fanm oubyen gen yon gason plizoumwen pwòp, santi bon, epi yo tou desann ak li, yo al ak li. Donk se yon peyi difisil. Eben ekoute lasosyete, pandan m ap pale ak nou la, Lanmò San Jou, misye se prezidan yon sendika, sendika a rele Sendika Lakou Granmoun. Donk kèlkeswa machin, k ap travèse Kwadèboukè pou l travèse trankil, si l pa vle kout bal pete sou li, fòk li enskri nan sendika sa. E chak wikend, yo sipoze bay omwen 5000 dolar ayisyen. O pa ka pa peye! Se la bagay la. Ou ka dwe leta, ou pa ka dwe nèg sa yo. Son peyi difisil. Ou paka pa peye lanmò san jou. Pi bèl oubyen pi tris nan istwa la, gon yon nonm, m kite misye la paske m di w gon lòt strateji n ap tante travay, m kite misye la, gon yon nonm m tande se pastè misye ye, misye se youn nan chèf sendika sa a. Sa w peyi a n fini. Non men, fò m di w, finalman, hein, nou pa fèmen peyi a n fini. Fèmen li, bon, bon, bon, bon n pa p dirije anyen ladan l, ou konprann sa m di w, peyi a pa p dirije, e pa gen chèf ladan nan peyi an, fèmen li, fèmen peyi a. Jout te di sa, Jout di ke, bon, menm mwen menm m te kritike misye. Men o final misye te gen rezon wi e Joseph Jout misye dwe wè peyi sa Francis Joseph li dwe wè peyi sa li pa egziste ni sou papye ni dan le reyèl peyi a pa egziste e o final misye gen rezon men egzistans peyi a pa depann de peyi a non egzistans peyi a depann de sitwayen kap viv nan peyi a ou tande sa Jout Egzistans peyi a pa depann de peyi a. Pa janm mande ki sa peyi a ka fè pou ou. Mande ou menm ki sa ou ka fè pou peyi a kòm sitwayen. Sa di le fè ke son savann ki pap dirije, son peyi kòm si pa gen moun ladan l epi chak nèg deside yo tabli baz yon kote, y ap fè lalwa. M di w lanmò san jou misye kounye a l kreye sendika li ki rele sendika lakou granmoun e m di w kèlkeswa machin k ap travèse lotbò fò yo gen yo gen yon ti kat daksè ha men men peyi e kon di yo anvan di men peyi a wi men peyi paske sa k pase sa leta pa ka fè y ap fè li. Ou konprann sa m di w? Sa di leta pa egziste, pa gen moun, sa leta pa ka fè, nèg yo ap fè l. Kounye a, pou travèse Kwadèboukè san kè sote, fò w gen yon ti kat, fò w gen yon kat daksè, sinye lanmò san jou. Ou konprann? Fò w fè pati, bon ou wè la a, se yon lòt baz ou te kreye la a. E malerezman, gen yon pakèt malere ki oblije antre nan baz sa a. Yo pa gen chwa, paske si yo pa fè l, yo pa p ka kòmsi bay pitit yo manje. E si yo pa fè li, yo pap ka ap kontinye peye lekòl pou timoun yo. Pa gen moun, pa gen leta, pa gen moun, tout moun demisyone. Sa di yo oblije antre ladan. Bon kounye a mwen menm, m ta renmen wè ak ki vizaj on polisye pral rete on chofè epi l wè l gen ti kat lanmò 100 jou nan men l epi l ap panike l. Ak ki vizaj? Bon n pa itil anyen, lanmò 100 jou ap dezapwouve nou epi l vin ak kat li epi l di kounye a pou w travèse zòn mwen an fò w gen yon kat daksè. Ou wè kat sa li rele sendika lakou granmoun. Lanmò san jou prezidan sendika. Ou konprann sa m di w? Se yon peyi difisil wi Da. È tu konpran? Sendika misye a lakou granmoun. Sendika bwa kale. Bwa kale wi nèg yo rele l bwa kale tou wi. Sendika bwa kale. Se yon peyi difisil tout bon. Bon, Eben se sa e pa gen pwoblèm nou salye e ou Marie Derosier fèt ou demen heureux anniversaire à toi merci à vous ok écoutez sa son premye dosye ke mwen di li paske bon kem di li kem pa di li a gen anyen kap fèt Evely Joseph merci m di li kanmenm ou konprann sa paske ou konn wè ou vin twouve w nan sitiyasyon la ou di bon pale bagay bon finalman pafwa m pa vle dekouraje men lè w ap gade sitiyasyon peyi a ou di tèt ou men èske gen mwayen pou kontinye paske peyi a tou senpleman dekouraje moun. Nou dekouraje moun nan tout nivo, abi k ap fèt sou ti malere malerèz etsetera alòske gran nèg ap pyafe yo menm, sa vle di ou vin twouve w nan sitiyasyon w ap di tèt ou èske ou dwe kontinye? Èske w wè kòmsi e se wòch w ap voye nan lanmè? Ou konprann sa m di w? Dayè gen nèg ki tèlman ap priye la pou malè ta rive yo, Ou wè, pa egzanp, ou wè sa m pale la aprè midi a, gen nèg la ki pa ap dòmi byen, paske m mete afè yo deyò. Se pou m di w, se yon sosyete kote ke gen anpil moun ki nan gang. Gen moun ki volontèman vle antre nan gang nan, men gen moun ki rantre ladan l envolontè. Pa egzanp, tout chofè sa yo nan gang. Pe enpòt sa w pral eksplike la a, mesye, nou nan gang, paske n fè pati d'une association de malfaiteurs. Paske pou travèse kwadèboukè fò gon kat yon kat de pasaj yon kat daksè a la peyi sa men peyi a wi men peyi wi antouka ann kite sa la na konprann yon lè na konprann ee na konprann yon lè men ayiti fòn priye fò pou li sin konn priye sin konn priye ee priye fò Sat konn jete dlo tou kontinye jete dlo kwè nan sa wap jete dlo a o mwen nou ta gon souf nan peyi a paske peyi a fini nan men nou ok avan m pale lot dosye genyen jan m te di avan yè m te jwenn enfomasyon son ti jèn ke m ta bese ankete sou misye Men o final m jwenn ke ta sanble son ti jèn ki yo ap fè abi. Menm jan nèg fè Shelson Sanon. Men pa enkyete n, gon gran pa t franchi nan dosye misye a. Men se la n pral konprann Ayiti difisil. On prevenu gen randevou nan tribinal, Premyèman jij la pa alè e dayè se sa tou kraze Ayiti. Lè jij la finalman rive a, li pa gon grefye. Pa gon grefye ki disponib pou asiste.